Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon Humm ayy bagay yo rèd wi la, bagay yo rèd Èske nou wè videyo mwen te lage yè nan emisyon an Videyo sitwayen Bamasa m kwè Eben tande byen Lè w wè misye t ap pale nan videyo a pou l di ke Gen anpil nèg nan entènasyonal la, nèg yo gen antèn yo nan entènasyonal la tou. Ebyen se pa manti. Eske nou konnen Izo Vilaj de Dye gentan al mennen ankèt sou sitwayen sa a, li konnen ki kote l rete, li konnen ki sa l ap fè nan peyi Etazini e ki kote l te poste menm lè l t ap fè videyo sa. M ap mande m èske nèg sa yo se FBI yo ye nan peyi Dayiti? Se sa k fè m di nou La a nan ti peyi sa a, sitou nan kapital peyi Dayiti, si yon bandi bezwen ou, fòk ou fè trè atansyon. A bè wi, paske gen kote ou pa sipoze al pase. Paske si yon nèg li ka nan entènasyonal la, nèg la fè deklarasyon sa a, epi lè w gade pou wè, lòt la li menm li an Ayiti, li voye dwòn li anlè sou li, li gen tout enfòmasyon konsènan sitwayen an, ebyen nèg sa yo mezanmi, se moun pou nou vrèman pè. Konprann byen wi, nèg la an Ayiti lakay li wi, lòt la ap fè deklarasyon, lòt la ap pale, lòt la degaje fristrasyon li, ebyen li menm li mennen ankèt pou l wè ki kote misye ye. Kounya la a, fò n ta chache konnen. E, tankou jan sitwayen an di, m twouve ke se grav, kòmsi pou yon nèg ou aletranje, epi lè w gade w wè, w ap bay antèn sou yon seri de moun. Brèf, lapolis fè yon pase men la a sou 2 twa nèg gen yon prezime chèf gang nan Vilaj de Dye ki apreyande par lapolis nan Las Cahobas. Nan kad yon operasyon ki mennen nan lannwit samdi 8 avril 2023 a nan Las Cahobas, komin ki nan departeman du Centre, lapolis pwosede ak arestasyon yon sèten de Michel Mackenson. Michel Mackenson fèt nan Petyonvil, li gen 26 lane, li rete nan Dezèmit, li ta manm ki. Alò manm gang ki dirije pa Kempès ensi koni avan li al rejwenn Manno Vilaj de Dye. N ap raple ke Makenson Michel li te depòte pa otorite dominikèn kote li te nan sitiyasyon ilegal. Li dirije li vè Laskawobas. Pou l ap tann viza pou te kapab retounen lotbò a. Pou lenstan, Mackenson Michel nan gadavi an atandan swit jidisyè yo. Anpil moun nan popilasyon Nawoonavil akeyi avèk yon santiman satisfaksyon arive lapolis nan zòn nan kote manm gang Kanaran ap chache pran kontwòl katye sila. Nan kad yon maryaj ant popilasyon avèk lapolis, enstitisyon polisyè lan kwè Li evidan, pou kapab toujou genyen bon jan kolaborasyon sila a avèk chak sitwayen notaman nan batay kont gang ak gran banditism k ap sakaje peyi Dayiti. Sou enstriksyon Direktè Jeneral Frantz Elbé, plizyè inite espesyalize nan pnh lan deplwaye samdi 8 avril 2023 a nan zòn Onavil ki sitiye nan antre nò Pòtoprens, swit ak tantativ daso bandi gang Kanaran yo pou kapab kontrekare malfra sila yo ki vle a tou pri teworize popilasyon an, fòs lòd yo akonpanye ak manm seksyon anjen lou pnh lan toujou mobilize e pran kontwòl zòn sila. Lapolis li menm nan Pont Sondé rekipere samdi 8 avril 2023 yon kamyonèt ak tout bonbòn gaz pou lopital Sen Nikola bandi Savyen yo te vòlè nan zòn Kwa Mowo. Depi dènye semèn yo, direksyon departemantal lapolis lan sou enstriksyon wo kòmandman lapolis nasyonal mennen anpil operasyon pou kapab rive afebli epi tou demantle gang ki vle Teworize popilasyon an, n ap raple lapolis nan Gonayiv arete nan dat samdi alò vandredi 7 avril lan Joslè Nèlson alyas Kakarat ki se youn nan chèf gang yo rele Kokorat san ras. Wòl towo sila a ebyen se transpòte zam ak bal sòti Savyen pou kapab rive Lakwa Peris. Eske ap gen yon lòt moun ki kapab jwe wòl sila a? Sinon. M ta kapab di se foutu pou gang sila. Non, se pa foutu paske nèg sa yo gen anpil strateji lakay yo, yo gen anpil bagay yo kapab fè. Toujou nan sa ki konsène lapolis, seremoni remiz pachemen ak polisye nan brigad entèvansyon, yon brigad entèvansyon yo te mete sou pye pa direksyon departemantal polis nan latibonit, kontinye batay kont gran banditism nan. departeman sila a. Se objektif inisyativ sila dapre direktè departemantal pnh la nan Latibonit, komisè divizyonè Roger Goodson Jeune. Polisye yo ki fè pati brigad sila a swiv yon fòmasyon spesyalize e apre yo fin resevwa pachemen yo, ebyen yo di yo detèmine pou kapab trake bandi ame ki yo menm gen tandans pou kapab kreye yon panik nan mitan popilasyon an. Direksyon Departemantal Lapolis an Latibonit ap rapousib angajman li ki se lite efikasman kont gang ame yon mannyè pou kapab tabli lòd ak lapè nan rejyon sila. An nou swiv. Jodi an gen nouvo bri nan depatman Latibonit espesyalman nan Gonayiv. E pou sèvi popilasyon an. E nap gade la a se nan komisarya Gonayiv lan ke nouvo BI sa a refonde ankò. E nap gade ti mesye yo la. E ti mesye yo byen deside la pou yo vin bay popilasyon an yon sekirite san pati ni san fòs sou kote. Se konsa l ye. Nou te genyen polisye Gregory Bernadotte ki te pote yon ti volonte, ki la, ki asiste, ki agoch, ki adwat, ki mete l nan tout sans, k ap bay kouvèti, ki t ap pwoteje tout polisye yo nan moman an. Chak lòm ki gen lavwa dwe mete sa kanpe nan fè pozisyon estratejik Yon bèl ane, sitou pou tenò yo ki reponn avèk ane a. Mwen m twouve Rara Tigwav la kòmanse kòmanse evolye. Trè bon sezon. Malgre nou konnen gen anpil enkyetid o nivo de popilasyon an nan sa ki gen a wè ak ensekirite, èske sa pa anpeche nou, nou menm nan Tigwav pou nou danse rara ane sa a? Pou mwen menm, ensekirite a pa vrèman frape Tigwav. Moun Tigwav yo vrèman. Si nou ale a lojik Tigwav pa gen ensekirite pou Tigwav. Moun yo sòti. Se tou le samdi ou jwenn popilasyon an reponn tout benn yo chaje moun sitou pou Tamari, chèn Tamari. Nou konnen gen anpil lòt rara tankou genyen e lanbi vant dlo, nou konnen genyen florida benn, nou konnen genyen tap kenèp. Kòman nou menm nou pral fè fas ansanm avèk ekip Rara sa yo pou nou ta eseye pran premye pri a? Bon, nan lansanb, mwen m twouve se yon pleonas lè yo pale de premye pri. Lesansyèl, nou vle kenbe kilti a paske pou w pale de premye pri, pou lajan yon dirijan depanse, nou pa menm ka pale de premye pri paske Leta pa reponn vrèman vre paske kilti a vrèman vre se yon bagay ki a zewo. Se pwòp popilasyon an ki kontribiye, se dè dirijan ki kontribiye pou remoute kilti a, pase lè w pale de premye, fòk gen twofe, pase lè yon moun ou pale de yon chanpyon, fòk gen twofe, men si se lan bouch konsa, ke w kontinye travay, lè sa chanje w nan kòmanse pale de yon chanpyon. Yon mesaj pou tout fanatik Lachen Tamaren nan Tigwav. Yon mesaj pou tout fanatik yo. Bon, mwen menm sa m mande. E lòt ane pou fanatik la reponn plis ke jan l ye. Pase travay la bon e n ap kontinye travay ni sou plan entènasyonal la ni sou plan nasyonal la.